Sentespri aji kounya. Sentespri aji kounya. Nòmalman mwen kòmanse swiv dè kou de mizik se an 2004. Mwen te kòmanse osi chante dan dè gwoup, gwoup adolesan o sen de legliz mwen. Men ofisyèlman mwen menm mwen kòmanse karyè pèsonèl mwen nan mizik se an 2008. Mizik se yon ministè pou mwen. Paske mizik se Dye ki se kreyatè mizik. Lòm nou se ke dè benefisyè. Se pou mwen yon zouti ke Bondye kapab itilize pou atenn dè kè, pou atire dè kè vè wayòm ni an. Mwen patisipe nan diferan konsè. Mwen menm osi mwen konn òganize dè konsè. Tou resaman nou sot patisipe nan yon konsè le 28 janvye 2018 la la. Yon konsè ki te òganize pa le gwoup Ajad.